Bonjou, bonswa la fami! Avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Pa bliye ou sou chanèl ou renmen anpil lan ki se RL Prod. Enfòmasyon 24 è sur 24, 7 jou sur 7 e se parti! Nou genyen dosye site solèy, nou genyen dosye gonayiv, ebyen nou pral lage pou ou. Ebyen fòn di ke genyen yon sitiyasyon ki ap devlope o nivo de site solèy, men patikilyèman nan yon zòn ki rele masyal. Tande byen wi! Genyen depi arestasyon Jones, m ta kapab di dcpj avèk dotres inite ki fè pati lapolis nasyonal dayiti y ap chache move grenn. Tanzantan yo arete yon move grenn daprè yo menm paske se pa a mwa de konfime si wi ou non moun yo arete yo se move grenn. Men tande byen, jodi a la a, genyen yon afwontman ki eklate ant lapolis e de zòm zame ki yo menm nan zòn Masyal la. Te genyen yon tè nan zòn nan, tè sa a m kwè se tè bò pon an. Tè sa a vann deja. Moun ki pretann ke li se mèt tè a, Li vann tè a m kwè ke li te bay jonès yo arete a mwayen pa l pou l fonksyone. Te gen yon lòt chèf tou ki jwenn mwayen pa l. Men zil se twouv ke vrè mèt tè a genyen bwa dè bannann ni. Li pran lapolis, li pote boure sou tè a jodi a. Ki sa k pral pase? Lòbèy pral pete? Tande byen wi! Lè dcpj debake, dcpj jwenn yon seri de nèg tou pre a. Ke fè la dcpj? Dcpj mete nèg yo kouche. Tout nèg atè. Epi, pandan nèg yo atè, epi nèg yo gade la a pou wè si genyen yon seri de nèg ki fè pati move grenn y ap chache. Il se twouv ke. Parmi nèg ki atè yo, genyen 2 pou dcpj ki ta sanse move grenn. Il saji byen de Rival ansanm avèk Melody. Melody a li menm, li se chèf Dorigòl. Bon, dcpj mete nèg yo atè, lè l fè tès, tès la pozitif daprè li menm. Sa w tande a la, nèg yo atè. Nèg yap nèg yo pa konn kisa k pral pase. Men ekoute, la dcpj pral atann ni ak yon ripost. Pandan nèg yo atè a, lè nèg masyal yo tande nouvèl la, nèg yo pase anba raje a, yo vin pete kout bal. A ben wi! Sa w tande a la a, se anpil koral k ap chante nan zòn nan. Boyd ap pete bal ansanm avèk nèg yo. Batay batay epi nèg yo vin sèkle tout wout la. Alò les bandits armés. Pandan nèg yo sèke wout lan, fò n di ke genyen yon pikòp ki li menm sanse sou wout lan e enfòmasyon fè kwè ke pikòp sa se ta ranfò l t ap vin bay ebyen pikòp la al sote sou yon gwoup Arme, nèg yo ouvè kout bal sou pikòp la. Ebyen fò n di ke te genyen replik men ekoute quand on est coincé quelque part, on peut pas se positionner pou w tire. Si chofè pikòp la pa t yon aksyonè, m gen enpresyon ke yo t ap depatcha polisye sa yo anba kout bal. Men tout menm, m kwè genyen ki blese. Kèlke tan aprè, anpil zòn pral boukle, sitou lazòn de Masyal. Anpil inite nan lapolis la mete pye yo atè a, nèg yo boukle espas lan, epi yo ale avèk 2 sitwayen sa yo, ki se Rival ansanm avèk Melodi. Donk. Ebyen, se konsa sitiyasyon an te ye jodi a la a. Donk gen anpil moun ki yo menm t ap tande detonasyon, ki pa t konprann sa k t ap pase a. Ebyen, men sa k t ap pase. Donk aparaman dan lè pwochen jou, kapab genyen leve kanpe ki fèt pa bò kote popilasyon an, ankò yon fwa pou kapab mande liberasyon sè de zotre endividi arete ojodi pa lapolis. E pa bliye yè m te di nou ke gen arestasyon ki fèt. Donk sètadi ke si gen leve kanpe k ap fèt aparaman popilasyon pral mande pou kapab libere 4 moun. Ala tèt chaje nan ti peyi sa. Bon! N ap toujou rete nan zòn nan men se pou un tout autre dossier. Quel est ce dossier? Sa c'est un incident ki sè pase kèlke jou de sa. Se nan zòn Pyè 6 la. Nan zòn Pyè 6 la genyen yon ti jenn gason Ki estime ke lavi ba l twòp kou, e la fot a ki? A son papa. Li enpute tout sa ki rive l ak papa l paske li di ke papa l pa janm fè anyen pou li. E an revanch, genyen sa n ta kapab rele yon lespri mòtifè ki moute l. Qu'est-ce qu'il a fait? Li bay papa a plizyè kout kouto. Hum, tèt chaje mezanmi. Nou wè sa k ap pase nan ti peyi sa a? Ebyen fò n di ke chèf pyè 6 la ki se Obama, ebyen li menm li pran misye e li fè misye menm sa misye fè papa a. 24, 25 desanm tou n ap raple te gen pwogram nan zòn sa yo. Pwogram kote ke genyen yon sòlda ki rele Tèktèk. Misye fè sa n ta kapab rele yon sòt de ensibòdinasyon ak chèf li. Ensibòdinasyon an se lè chèf la di yon bagay, ou pa soumèt, ou pa respekte chèf la. Ebyen yo pran misye, yo pase misye alenfinitif. Enfòmasyon sou geto, se toujou enpòtan, e se toujou evidan pou kapab remèsye tout Arab ki yo menm kontribye pou kapab pèmèt ou konnen tou sa k ap pase nan Duvivier, Tènwa, Blanchard, Pyè 6, nan Masyal, globalman nan Site Solèy, Matisan, Gran Ravin, enpe patou, paske nou menm nou toujou la. Sa ou pa tande yo, sa ou pa janm tande yo, ebyen wap gen chans pou kapab tande yo sou RL prod. Sitiyasyon nan Gonayiv sa na pa chanje antouka nou sòm le 29 Desanbre 2021 kès ki va se pase le premye Janvye pwochen? Eske Ariel Henry ap gen chans vrèman pou kapab rive nan Gonayiv. Humm. Tèt chaje. Men fò n di ke nou wè Winter Etienne li bay mizangad li. Anpil lòt nèg pale. Donk Ariel Henry, si w ap fè estrateji ekonomik, degaje w la w gen anpil parad pou w fè pou w ta met pye w nan Gonayiv. Sinon, ou pa bezwen ale. Paske sa te konn rive ke moun ki eli lejitim nan peyi an. An parlan du feu Jovenel Moise ki li menm pat gen chans ale Gonayiv, ki pat gen chans ale nan Pon Wouj. Bon m pa kwè ou menm tou ki se preske yon entatad ki ta oblije bezwen ale nan Gonayiv. Se ta pou fè wè. Bon an tou ka fò n di ke kòmandan an chèf lapolis la efektye yon vizit yè mardi. Nan Site Endepandans lan, vizit ki enskri nan kad preparatif konsènan selebrasyon 218 èm anivèsè pwoklamasyon endepandans peyi Dayiti nan dat premye janvye k ap vini la a sou plan sekiritè. Se te okazyon pou Frantz Elbé pou vizite sou komisarya a ki sitiye sou wout nasyonal nimewo 1, kestyon pou kapab motive polisye ki yo menm afekte yo. Frantz Elbé, li fè deklarasyon. Li pale nan laprès. Men tande byen sa l pral di a. Paske gen yon ti videyo ki viral e apre deklarasyon sa a n ap vini pou n kapab fè yon ti Analiz pou. Gwo kòmandman an vizite depatman Latibonit an prelid a fèt endepandans peyi a ki reprezante youn nan pi gwo evenman nan vi yon pèp. Nou vin travay avèk kòmandman onivo depatman an pou nou gade ki sipò onivo santral ke nou ka bay depatman an pou ke li reponn a gran responsablite ke l ap genyen jou ki ap premye janvye. Ak ki moun nou rankontre konsa? Donk nou rankontre, nou fè, nou vizite diferan komisarya ki sou, ki sou wout nasyonal la pou nou gade reyalite a. Epi answit nou rankontre avèk majistra a pou nou diskite sou ansanm aktivite ki prevwa pou gran evenman sa a e ki apò an matyè de sekirite ke Ke nou ka pote pou gran evenman sa yo. Se premye minis la kap isi premye janvye? Bon, gouvèneman ap prezan epi a tout kò diplomatik e ot. Gen anpil pwoblèm wi nan peyi an DG. Donk yè genyen anpil moun ki mouri Matisan. Donk kisa w ka asire moun yo pou fèt fen dane yo? Mati sa pa Gonayiv. Men se peyi a. E pou kesyon pou kesyon sekirite peyi a, nou kapab di ke nou gen anviwon 2 mwa ke nou pran kòman gwo kòmandman lapolis la. E nan yon moman ki ekstrèmeman difisil, kote ke nou te gen yon kriz politik. Kriz ekonomik, paske gen pwoblèm ekonomik nan peyi a, sosyal. Anplis de sa, nou te jwenn, nou jwenn li avèk yon ensekirite, yon to de ensekirite elve. Nou jwenn yon fòs de polis ki demotive e ki te gen tout kalite pwoblèm ki genyen. Donk, gen de efò ki kòmanse fèt onivo enstitisyon e onivo sekirite peyi a. Onivo enstitisyon an, nou travay avèk wo kòmandman pou ke nou gen yon kòmandman ki ini, ki pou an mezi reponn a obligasyon ke l genyen fas a baz lapolis la, a rès, a, avèk a tou kò polisye a. Answit, nou vizite diferan inite espesyalize yo pou motive yo sou responsablite ke yo genyen lan kafou istorik peyi sa, lan kafou difisil sa ke peyi a genyen. E nou kapab wè ke lapolis vin bokou pli vizib a travè les rues de la capitale e nan de la zone metropolitaine e lan vil de pwovens yo tou. To de kidnapin ke nou te jwenn ki te reyèlman wo, Nou kòmanse, li kòmanse redwi. Nou pa di ke pwoblèm lan li solisyone, men nou genyen yon bès de to de kidnapin lan moman an. Veritab pwoblèm ki re, ke nou ke m te kapab di w an tèm de sekirite ke nou genyen e se pa rapò a Matisan. Matisan reprezante yon pwoblèm majè. Pa rapò a konfigirasyon zòn nan kote ke nou jwenn bandi, gen plizyè fwaye de gang ki nan zòn nan. M pa pral elabore sou koz ki ban nou sitiyasyon terib sa o nivo Matisan. M pa pral pale de pwoblèm, m te kapab di w kriz politik. M pa pral pale de koz yo. Pou evite pou evite twòp deba, nou pa pral nou pa pral chita sou koz yo, men n a pral chita sèlman sou solisyon yo. Li se yon pwoblèm, pa bliye ke fòs de polis ke nou genyen la jodi a, lè l t ap kreye, l pa t kreye a yon misyon pou te pou te fè fas a yon sitiyasyon konsa. Grand banditisme, nou ka menm pale de terorisme menm. Donk nou pat konn fòs de polis ke n te konstwi pou jounen jodi a pou rapidman pou n rezoud pwoblèm ki gen jodi a. Fòk nou genyen yon pasyans pou nou konstwi yon fòs de polis nan yon tan ki trè kou pou reponn Ezeman a pwoblèm ke n gen la a. Men m ap anonse ke lapolis ap pran responsablite l e chak ka ke nou genyen n ap trete l a nivo pou n trete l. Matisan reprezante yon gwo pwoblèm, li revyen a fòs polis la pou l double l defò pou l bay yon repons apwopriye a evenman ki gen, a pwoblèm ki genyen o nivo Matisan. Sou pe. Nap komanse l nap nou komanse a yon nivo nou pral pase a yon dezyèm nivo. Moun ki gen zòrèy rafine yo, zòrèy ki tande byen yo, ki sa nou tande l di? Gonayiv pa Martisan. Ekoute sa se yon erè grav. Chèf polis lan te vle fè kwè ke kote l ye la se Gonayiv pou l enstan on è antren de prepare larive du chef du gouvernement dans la ville de Gonaïves. Men, sa parèt kòm yon veritable erreur ou omission parce que lè w di Gonaïves pa Martissant, se kòm si moun k ap pase Martissant yo, moun k ap mouri Martissant yo, yo pa reprezante anyen. Se pa sa chèf polis la vle di non, men moun k ap tande kapab entèprete l konsa. Paske mwa ki se yon sitwayen je ne rien a foutre de la prezans di premye minis Ariel Henry dan la vil de Gonayiv. Sa m entegal. Sa ki enpòtan pou mwen jounen jodi a la se wè la polis pran yon ansanb de dispozisyon. kòmanse atake anpil fwaye gang nan kapital la epi si yo rive petèt apre 1 an genyen batay sa al atake fwaye gang yo nan zòn pwovens yo men ekoute yon premye minis prale gonayiv bon m pa wè sa gen ankenn enpòtans valè fwa yo prale kisa sa vle di. Eh! Eske nou konprann? Donk, mwen m panse ke lè yon nèg ou pa ka pale, pa pale. E, lè w ap pale tou, mezire sa w pral di paske depi w di l ou di l nèt. E fòk ou asime konsekans yo. Eske nou konprann? Donk,